Mwen menm Dayen peyi a debloke pandan ke map mande nèg ki bloke vare yo pou yo fon efò map mande gouvènman an tou fon efò retiron 150 goud sou pri gaz la na montel aprè retiron 150 goud retiron 200 goud paske si se 70 goud la plis ke 5 dola jodi a gaz la pa vann 5 dola sou mache entènasyonal la li vann 2 dola li pa vann 5 dola 2 dola 02 ok donk mwen menm on lèm te konn diskite kòm si gaz la twò mwen chè an Ayiti. Men nou pa ka di soti li te mwen chè a epi nou vin kòm si nou vann gaz pa nou an pi chè kounya. M sonje yè swa wi Marco. Wi. M tap pale avèk yon spesyalist. Gade pou mwen sou bagay la sou kalkilatris ou a. 2 dola 0 2 baril la te vann yè swa. E nèg kap pote l isi a ke m pap site non. Ok. Misye mete 0 pwen 20 santim sou chak galon. Paske se plizyè milyon dola ke l fè. Yon granmoun wi tande. M pap site paske se pa pou sa. Paske se biznis li. Kounye a leta ta fè yon refleksyon epi l di, nan tout sa m genyen m ap ajoute yo, ban m retire nan lojik pa m sa w te di a. Gaz la gen yon pri ke l kapab vann. pou l pa deranje twòp leta e pou nou menm nou kapab retounen nan sosyete ke n te ye. E sa a, m pral agimante l, m pral pale ak nou. Ou wè, ou wè, m di w pa kwè m sonje yo paske ou konnen ou menm ou te fè matematik plis pase m. M gen yon zanmi m tou ki rele Fidjeral Jhonny, wè, Fidjeral Jhonny avèk Yvon, nèg sa yo bon anpil nan matematik. Donk, monchè, m pral travay sou kesyon gaz la. M fè yon efò kòm sitwayen nan sosyete a. Si radyo a kontinye fè ouvè toujou, fòk mwen eksplike moun yo, n ap fè efò pou nou si n ka kenbe, men pa pou tout jounen, n ap kenbe pou emisyon an sèlman. M toujou t ap pale a Mako, Val, n ap kenbe pou nou wè si n ka kenbe pou emisyon an sèlman, dezè, katrè a. Men pou rès jou yo nou p ap kapab pou n ka fè plis tan pou n enfòme ou. Sa vle di si n ka fè plis tan, paske nou pa gen gaz. Pa gen gaz non, men n ap gade pou nou wè si chak tan n ka mete de galon, twa galon pou nou wè si n kapab. Pou nou wè sa n ka fè. Pou nou wè sa n ka fè. Men pou nou n ap fè l wi. Bon tande non Marco, ou tap pale yon bagay ou fini? Non mwen mwen pale. Tande Bon lè w redwi tout moun nan chomaj ou pa janm reflechi pou wè moun sa se ou lap konsidere kòm enmi? Se kòmsi tout moun nan vakans tout moun nan konje. Peyi a pa lòk akoz de grèv la. Peyi a lòk paske pa gen gaz. Pa gen gaz, pa gen moto. Se de ti mesye k ap fè trafik moto yo. Se sa yo viv, se sa yo peye kay, se sa yo voye timoun lekòl. Yo pa genyen ankò. Ayiti Deba Ayiti Deba Bon, pa gen bagay pou dechouke ankò paske pa gen manje ankò. Bon, tann mwen. Kòm nou pa pwodui manje, m te benyen di nou sa. A nou panse nou ka fè de semèn san manje, san manje pa antre sot aletranje vini? Ayiti Deba La famine ap tuye nou paske nou pa pwodwi anyen. Donk mesye, m mande nou pou n reflechi. Nèg tankou Lambert nan Consensus, Fritz Jean, etc. Jerry Tardieu, ou konprann, e, e, e, bon, m pa ta wè Choizy, m pa wè Choizy nan Consensus li menm, e, e, e, e, Magalie, ou konprann, e, e, kouman misye rele? Arnould Descartes! Paske m wè misye la, ou konprann, e. Donk mesye Moyiz m pa konnen fò n degaje nou mesye fò n fè yon bagay Sof ke nou pa kapab Nan kesyon se nan kesyon dyalòg kesyon negosyasyon pou rezoud kriz lan men kesyon gaz lan se le gouvèneman se premye minis Ariel Henry se yo menm paske gon kote si w ap pale pou pou kesyon gaz pou kesyon gaz desizyon sa menm paske se desizyon an jounsoudil ki pral fè ke Radyo an ki genyen 40 a 50 anplwaye, pral genyen petèt 4 ou 5, nou menm sou AnHaytiDebat. Lòt moun sa yo, sa ap touche, sa ap viv. Kòm si kòman radyo an pral peye yo. Lòt moun ki nan lari, chofè moto yo. Mwen di ou demi galon gaz, chofè an peye 1500 goud. Donk mwen menm nan menm li pran 600 goud pou l soti avè m, Vivi Mitchel pou l mete m la. An pran egzanp senp. Si gouvèneman an wè m t ap di kesyon dwa de dwàn nan, paske m gon zanmi k ap travay, yon teknisyen k ap travay sou yon ti tablo, m ap gen pou m vin avè l. Sou Jovenel Moïse, se te anviwon 33 goud. Pandan gouvènman an pale de sibvansyon l wetire, 33 goud sa a pase a 187 oubyen 150 konbyen goud. Se di e kòb sa a, non sèlman gouvènman an wetire sibvansyon, li gon kòb ki ogmante nan dwa de dwàn, e li double pri an. E sa pa janm fèt nan oken peyi. Se nou k ap fè listwa la jodi an. E kòman de moun ki pwòch premye minis lan fè aksepte kòm si premye minis lan pou di premye minis lan desizyon sa son bòn desizyon. Mete gaz lan soti avè l a 100, m kwè l te 201 goud sou Jovenel avèk. Prezidan avèk Premye Minis lan pou l pase l a 570 oubyen pase l a 670. Donk mwen panse ke bagay sa a. Ann ale. Walter, ann ale. Ann gade pou nou wè avèk Moyiz non. Paske Moyiz se premye moun ki te lanse manifestasyon nan Nò. Wè, fòk nou remèt, fòk nou bay Moyiz sa. Soulèvman jeneral. Soulèvman jeneral. Sa y se. Nou te fè yon deba sou sa. Sou kesyon soulèvman. Ok, e mennan. E se Moïse ki mennen kestyon an. E li k mennen kestyon an epi kounya gen nèg Pòtoprens ki eseye ranmase kestyon an men yo depi Moïse pa ladan l an tèm de mobilizasyon. Dayè ou wè tout nèg sektè prive yo pa dakò aske Moïse pale de afè bank yo etsetera. Yo pa janm di ni Lambert ni Youri de manyè ouvèt e pa vre. Se Moïse yo di. Donk Enben, n ap remèt sa k pou Seza sa k pou Seza paske konsekans yo e pou li. Men, lè e pou li mobilizasyon ye, fò nou di e Moyiz. Men, anpil moun pa dakò avèk kesyon vyolans lan. Se men, Moyiz mete, remete machin nan an mach dan le nò ankò. Sanble gen yon mouvman k ap fèt Okap. Senatè Moyiz, bonswa. Mèsi. Gary Pierre Paul Charles, m pa konn si w tande m trè byen? Nou tande w byen. Kijan w ye? Nou kontan pou n salye Scoop. E avanm menm emisyon an m raplem anpil fwa non avan fòm salye tout e ko prezantatè yo. E sa egzat Marco Marco va kanpay nou la. Marco m manke travèse limyè wouj wi Marco. Ah genlè sa wi e nèg pa bouyem nap pale avèw. Kanpay Anfòm anfòm anfòm senatè. M manke travèse limyè wouj. Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm senatè. E menm gentan korije erè la ok. Non ou korije l. E epi tou avan m komanse emisyon lan gon kredi pou m bay Scoop. Anpil fwa jounalis devyen lidè politik. Men Scoop te ban m le tan. Lè mwen menm Scoop m pa vle opine pa rapò moun paske m pa opine moun entèprete pa opine a nan jan pa yo. Men Scoop te toujou ban m pale pou m di sa m panse e ki pa akile m. Pase m te toujou di moun yo politik lan se syans lan, m te di politik lan se eksperyans e politik lan se letan. Se tan ki pou di w sa pou fè. Ou pa ka ou pa ka pete kouri nenpòt kòman. Enben jodi an, m t ap tande kòmantè Scoop yo, Ebyen mwen menm tou Garry e ou dwe konnen nou pitit Desalin nou gon gwo respè pou Scoop m vle w konnen sa e map di sa nan ou menm pèsonèlman. Mèsi. Ok pèp ayisyen an gen kèk bagay m pral di la a gen yon vèb m pral itilize efondre desizyon gouvènman ap pran yo sou dikte Fon Monetè Entènasyonal ki anndan Bank Santral, se bagay k ap efondre chak fanmi ayisyèn. Nou kòm dirijan, nou pa ka rete pou n ap gade yon bagay konsa non. Ekoute, Scoop FM, lè nou konnen gouvènman an pral pran desizyon pou l monte gaz lan, 2, Gouvènman an ki pa janm fon twalèt nan peyi an mande pou bank santral finanse defisi bidjetè a pou li. De bagay sa yo marye avèk yon ensekirite moun gran sid pa konn sa pou yo fè, moun nan kapital la pa konn ki sen pou yo rele, moun laplèn Moun Kwadèboukè, moun nan Latibonit, yo tèt anba, lavi chè grangou, ki maye avèk yon ensekirite. Scoop! Banm banm yon minit pou m analize 2 2 fenomèn sa yo pou ou. Koze gaz lan avèk koze finans pou bank santral ta finanse defisi bidjetè la. Ok. Ank pran gaz lan, li monte 570 goud pou yon galon gazolin. Men, li gentan depase sa n rele salè minimòm moun yo. Ann pran egzanp on polisye. On polisye ap peye 25 mil goud, 30 mil goud 2 mwa. Lè polisye sa soti ravkad, l ap mete 6 galon oubyen 7 galon gazolin ladan l. Pou mwa a, li bezwen 28 galon gazolin, paske chak semèn, fò l mete 6 oubyen 7 galon gazolin. Chak galon gazolin, ou pral peye l 570 goud. Polisye sa a ki gen pou l bay pitit li manje, polisye sa a ki gen pou l voye pitit li lekòl, polisye sa a ki gen pou l voye madanm li nan makèt oubyen nan mache, ebyen nou vin dekouvri si gaz la vann nan pri sa a, polisye sa a pa moun ankò. Gen posiblite Si madanm nan pa gen karaktè l pa gen diyite, si madanm nan pè grangou, l ap kite polisye an. Bon ti egzanp tou kout wi m fè m pran, m pa bezwen rive kòmsi diri ki pral monte, farin ki pral monte. Sa se pou gaz lan. Lè yo di w pou bank santral finanse defisi bidjetè la, fò ayisyen yo konprann sa m vle di pa la. Yo pral fè goud lan tou nan zorey bourik plis si kounye a nou gen yon enfas nou gen yon enflasyon a 30 pousan li pwal moute 40 pousan ki donk gaz avèk finansman defisi bidjetè la m gen tan wè lanmò pwal rive lakay ayisyen yo m gen tan wè pap gen moun ankò anndan peyi an nan sans sa a nou kòm yon lidè responsab nou chwazi 22 out pase an, menm jan esklav yo, lè yo te revòlte an, em te mande on soulèvman jeneral nan tout peyi an. Erezman, Scoop te fè on deba sou mo a avè nou e nou te byen presize l. Nou, jodi an, Gary Pierre Paul Charles, avan menm nou deba an pi pre, banm sa te sou koze gaz lan. Ariel Henry! Li gen de tablo. Li gen ta, li gen tablo pèp ayisyen an e l te gen tablo laboujwazi. Pa egzanp, lè l di gaz la ap koute 570 goud pou yon galon gaz. Oke. L ap chèche 4 dola 60 nan lajan sa a. Paske li fè kalkil lan a yon dola. M kwè li fè kalkil lan a on dola egal a 120 goud. 120 goud lan l ap ba w 4 dola 60 nan 570 goud la. Sa se chwa laboujwazi l fè. Alòske Ariel Henry li te ka fè lòt chwa. Li te gen dwa di m p ap monte gaz lan, m pral fè boujwa yo peye. Li te gen dwa di M pap monte gaz la, m ap achte sou lajan nan fwontyè peyi a. Li te gen dwa di, Gen lajan ki nan òganis otonòm yo, l ap al chache lajan pou yo, oubyen anndan yo, pou l finanse gaz la. Li pa fè sa. Oubyen konbyen desizyon l te ka pran wi. Li te gen dwa di, Bon, sa se pi gwo desizyon an. Bon, si m ap chache 4 dola 60 nan yon galon gazolin, A 120 goud pou yon dola, eben m gen dwa fè yon chwa. M ap fè dola a desann 50 goud, epi lè sa a, m ap kite gaz la a 250 goud lan. Men lè sa a m p ap gen 4 dola 63 non. Lè sa a m ap gen 5 dola. O kontrè leta t ap fè plis kòb menm. Men Ariel Henry pa gen ren pou sa. Konsa tou Ariel gen an dwa pa fè yonn nan yo. Li di bon, bon m al negosye avèk Venezyela. On pèp frè, On peyi ki renmen nou, bon mal negosye avè l. Men l pa vle yonn nan yo. Li pran opsyon mete pèp la ajenou an. Ebyen nou kòm dirijan, nou pa ta ka rete pou n ap gade sa non. Sa Gary Pierre Paul Charles, Marco, Konpay, tande byen, sa Fose Gazman, se yon ti eleman wi. Pa bliye non Gary Pierre Paul Charles, mobilizasyon an. Li pa fèt pou koze gaz sèlman non, li te fèt, 1 pou yo ba moun yo dola yo, 2 pou yo desann dola a mwenske 100 goud, 3 retire koze dola 50 la, 4 nou te mande fò pèp la jwenn sekirite, moun nan lwès, moun nan gran sid e latibonit pa kapab ankò. Epitou, gwo manman penba a, nou te mande Papa Ariel Henry, li pa konprann kriz lan, li pa gen yon dimansyon pou l apreyande pwoblèm nan, pou l bay solisyon, li pa gen volonte ki manifeste lakay li pou l ban nou sekirite, pou l ban nou yon CEP. Nou gade kriz nan de pa sa, Ariel, enben nou di Ariel, Sa ki pi senp la, nou pran lari an, nou mande de pa Ariel. Se pou sa nou pran lari a wi ann Ayisyen. Nou pa pran lari sèlman pou koze gaz non. Nou pran lari an pou n teke sistèm nan menm tan. Senatè Moise. Wi wi Garry Pierre Paul. Ok, gen anpil moun, pa egzanp nan depatman pa w la, genyen Gon espas kote sa n t ap pale toutalè a. Karakòl. Karakòl. Pak Karakòl la. Pak Karakòl ki fèmen. Genyen lopital Bènamez ki anonse ke l ap fèmen. Ayiti. Gen radyo ki deja fèmen. Nou menm nan Scoop, nou pral eseye wè si nou ka fè emisyon an sèlman pandan dezèdtan. N ap fèmen nèt. Gen moun ki nan lopital ki gen difikilte, sant de sante yo fèmen, eske ou pa panse parapò a blokaj ki gen nan Varreux a, fòm ekip ki bloke Varreux a ta kreye yon koulwa imanitè? Haïti Débat. Premye bagay, pèp la dwe konnen sa, lè Ariel Henry te monte gaz la Gary, Ariel pat gen gaz non, Ariel pa te gen gaz non lè l te monte gaz la. Ki sa k pase? M kwè ou sonje Scoop. Depi senk sizan, m te anonse nan mikwo Marc ou. M te di pèp ayisyen an, nou pral rive yon kote, nou p ap gen gaz pou lopital yo, nou p ap gen gaz pou lapolis voye patwouy nan lari an pou ban nou sekirite. E gwo machin yo pa p ka chèche manje nan depatman nan mòn yo pou pote nan kapital la. M te di sa. Ki sa k pase? Se yon chwa gouvèneman an pran pou yo fasilite ekip pa yo yo mal fè jesyon gaz lan. Ò, Gari, lè gaz la monte sou mache entènasyonal lan, Gouvènman ayisyen ki pase yo e menm sa ki la a, yo monte gaz lan. Alòske lè baril petwòl lan bese, yo pa desann gaz lan. Sa kreye yon pwoblèm. Jodi an, moun ki bare gaz, ki sa nou di? Nou di Ariel Henry fòk yon siyal ki voye pou yo di gaz lan bese Nou pa pral antre nan volim mobilizasyon ki la a Gary Pierre Paul Charles ou wè m wè y ap bay lajan depa de bare Dèlma a kèk kote nan Kayè Petyon vil o Ariel Henry on peyi bloke nan men w m kwè eskonp gen korespondan nan tout depatman yo se yon peyi ki bloke Ariel Henry pa konn ki sa pou l fè depi 22 out Grandans bloke manifestasyon, Okay bloke manifestasyon, Gary Pierre Paul Charles, depatman Nòdès peyi an pa konn fè tou sa. Premye fwa m wè sa nan vi m wi. Jan moun yo bloke, moun yo pran blòk lakay yo, yo mete siman, yo bloke lari an wi. Okap Ayisyen moun yo pa janm te bare non. Lè tout kote bloke nan peyi an, e pa kesyon pwoblèm bare an n ap poze, Papa mare ki anpeche ki di se gang Mari yo e madanm sou sit wè yo kap manifeste aloske konstitisyon 1987 oubyen avan 2 an nan atik 31 an li ban nou dwa pou manifeste lapolis retire l nan men nou ebyen Se pa vare sou baz vare moun yo vare e moun ki gen zam nan. Se peyi a ki mande pou gaz lan li rete nan pri kote l te ye an e pou n chache lajan lòt kote pou n finanse gaz lan. Ki sa k pase Gary? Depi gaz la monte Gary nan pri yo vle mete l lan, se fini pou Ayisyen. Sa pa ka pase nan peyi a. Si sa pase, Pa gen rèl kay Marco Roel. Gary Depol Charles! Tande byen! Yon paran ki gen 4 timoun nan 4 lekòl diferan. Yon kous motosiklèt pral moute 300 goud. 300 goud pou mennen timoun nan ale, 300 goud pou timoun nan tounen. Di m ki paran k ap ka mennen pitit lekòl Nou menm jan m wè bagay la, ni pou kesyon deplasman, ni pou kesyon manje, Ariel Henry efondre chak fanmi ki anndan peyi Dayiti kare pyapòt sa a. Nan mesaj sa a, Ariel Henry pa bezwen pran pretèks se vare yo vare non. Se pou Ariel Henry konnen se pa pou gaz la sèlman nou pran lari an. Si lè m mwen jeneral la, e m ap repete l ankò, li pran tout dimansyon pèp ayisyen, manifeste jan nou kapab. E nou pa bezwen al devan lapolis pou n al mande, o silvouplè lapolis nou pral manifeste, nou pa bezwen sa. Manif, paske se soulèvman jeneral. Soulèvman jeneral sa a, m vle adrese m. a chofè taksi moto yo pou vle adrese m a sektè relijye yo m pa bezwen konnen si w batis ou advantis si ou menm se katolik si ou menm se vodouizan si ou menm se masonlòj si ou menm se pannkotis oubyen si ou menm se mòmon nou pa bezwen sa. M pa ta resi konnen eske ou se pastè, si ou menm se polisye, se ekonomis, se agwonòm, se enjenyè, se sikològ, se sosyològ, se jounalis, nou pa bezwen konnen sa! Se nou tout ki an danje pèp ayisyen! Se pou la premyè fwa m osi radikal pou m ap di moun soulèvman jeneral, manifeste jan nou vle. Senatè Jean Charles! Se lanmò mwen ki rive sou nou pèp ayisyen! Senatè Moïse! Wi wi e bon menm lè minis Jean Victor Généus di sitiyasyon an sou kontwòl tout bagay sou kontwòl men e lòk la pwovoke yon sitiyasyon imanitè gon kriz imanitè moun bezwen dlo moun bezwen medikaman e Gary sot ba yon lis lopital la ki fèmen map ajoute sou yo E med center ki med lab kote nou konn al fè kote nou tal fè nou tal fè test lè nou tap prale an Europe la yo tout yo fèmen paske yo pa gen gaz donk gon sitiyasyon imanitè e poukisa batay la pa mennen yon lòt jan poukisa e pa devan ministè yo nou ale nou bloke minis yo bloke ministè yo bloke yo lakay yo pa egzanp kòmanse pa Généus tou pa kitel tounen nan peyi a ankò poukisa e pa sa nou fè. Trè byen. Nou te mande yon soulèvman jeneral. E nou te di, premye bagay nou gen pou n fè, nou pral fèmen pòt bank yo. Sa te fè anpil tole anndan peyi a. Nou kòm goch, kòm moun ki imen, nou pa te ka swete. Pou lopital pa gen gaz pou l fonksyone. Men, m pral reponn lopital yo. E, Scoop, gon bagay pou nou di? Menm si gaz la soti, se lopital, nenpòt ki enstitisyon anndan peyi an, yo p ap ka fonksyone non. Yo tout pral fè fayit. Se dechwa wi. Oubyen. Nou pou Samuel demisyone oubyen nou dakò avèk lavi chè a, nou dakò avèk debloke Ariel, Ariel rete premye minis epi grangou, mizè tiye nou, se mwen ki la grangou pou al tiye moun yo. Poukisa? Paske mwen menm, yon moun tankou Moise Jean Charles, Tout peyi ta bezwen nou. Nou toujou pale devan pou anonse moun yo sa kap vini nan 1 an 2 zan 3 zan pou moun gouvènman tande e pou pèp la tande. Jan di an Marco kesyon ki poze an wi li gen sans li. Ki moun ki ta renmen mezanmi pou lopital pa gen gaz pou fonksyone? Ki moun ki ta renmen Pou moun pa ka fonksyone, pou moun pa ka sikile. Scoop! Ou te wè te gon moman ki te rive, te gon lòk anndan peyi a. Lè m gade kantite moun k ap viktim, m te di m retire kò m nan bagay sa a. Jodi an, gen yon posiblite Scoop FM, se analiz sa pou nou fè. Nou jwenn analiz, Se pa fatige nou fatige, se pa kòm bwa dire bouke nou bouke, se kapab nou pa kapab ankò. Nou menm, sa k ap pase la a, nou bay Responsab bank yo, nou bay gouvèneman an responsab, yo pa menm tande vwa nou, yo tèlman pa tande vwa nou, yo di se bandi k ap manifeste, yo tèlman pa tande vwa nou, olye bank yo korije kaye yo, y ap ouvè pòt yo an kachèt. Mezanmi Scoop, èske ou ka di se nou menm ki responsab Map tou dil sou Scoop, se pa nou ki responsab, okontrè, maten mtap pale nan radyo sè, nan stasyon sè nan kapital la, mte di sitwayen yo, al monte katye jeneral nou, devan kay Ariel, mpa di brile, al monte katye jeneral nou, devan bank yo, devan sa n rele Mesye minis yo, fanm minis yo, al montre katye jeneral nou la, paske gouvènman pa pran nou oseye, li tèlman pa pran nou oseye, ou tande yo di, se bandi k ap manifeste avèk kontrebandye. Mezanmi, kay pa pòch sal, yon kontènè, yon moun klas mwayèn, yon malere te konn dedwane, 500 mil goud. Jodi a se 2 milyon goud wi. Kiyès k ap peye sa pèp ayisyen an? Se yon gouvènman ilegal. Lè w pale, gen anpil moun nan popilasyon an ki swiv. E depi jan ou te di l Scoop abitye e lòt moun ki pale sou do Ayiti yo, pwobableman se minis a. Ekoute, depi lè m fin tande deklarasyon l yo, se chèche l ap chèche konnen ki jou Ki moman misye ka antre nan peyi a? Ok. Pa egzanp, yo di nou gen posiblite pou Guterres antre nan peyi a. Ansanm avèk minis afè etranjè a? Guterres, sekretè jeneral Nasyonzini an, yo di nou gen posiblite l ka antre demen. Chache dat la pou nou, senatè, chache dat la pou moun yo ka al resevwa yo. Nou menm, ou wè depi yè. Nou fin tande koze sa yo, se dat yo n ap chèche pou n pa fè kou rate. Nou menm, se pwovoke yo pwovoke nou. Ki sa k pase? Jodi an, m ap tou di pèp ayisyen an, genyen yon viktwa diplomatik pèp ayisyen sot fè sou loksidan avèk sa li rele gouvèneman tèt anba sa a. lè Ameriken, Kanaden, Kanadyen yo te vle pwosede yon desizyon, gon seri de moun yo te pral trete teworis, pou yo te vin arete yo. Enben Lachin, apiye pa peyi Larisi, yo di bay nou moun sa yo avan. Se pi gwo bagay Larisi avèk Lachin te ka fè pou nou, pèp Ayisyen. Bon pa k ret nan nou yo ta pral arete pou teworis wi. Erezman, ebyen, n ap tounen kote n te ye an. N ap di pèp ayisyen an, nenpòt ki lè, nenpòt ki moman, minis afè enteryè sa ap rantre nan peyi an, prepare yon bon kann ak tout fanmi pou li, pou l ta anvi kite ayewopò an, pou l pa ta kite l. E si l te kite l? Fò n pousuiv li jiskaske l rive devan lakay li pou n al monte piket nou pèp ayisyen. Se sa m ta mande nou. Antouka Scoop, nou menm, sitiyasyon ki la a, m pa ta renmen yo lage l sou do moun k ap manifeste an. M pa ta renmen yo lage l sou do moun k ap mande pou moun yo manifeste yo. M pa ta renmen yo lage l sou do moun nou menm kòm dirijan. Nou menm nou deplore sitiyasyon an, men se pa nou ki kreye l. Se yon nèg yo rele Ariel Henry ki pa sòti nan eleksyon, si yo di w ap pran desizyon ou pa ka vle w pran desizyon pou nou, nou di w nou pa vle l epi pou w kontinye ap pran l pou nou. Apre w renmen tèt nou pa sou w. Nou menm nou di jodi an. Son sitiyasyon katastwofe, pwoblèm dola ki kre yon lavi chè, vit kwaze avèk gaz, nou pa asepte! Si nou pa asepte, nou di Ariel Henry mete yon swadizan 2 moun bò kote l, ki pa kwè nan eleksyon, ki pa ka gen eleksyon, yo kwè se rete nan tranzisyon long, k ap travay rankontre moun, e ki pral ban nou sa n rele. Yon rapò ki pral di tout moun mande pou Ariel Henry fè 3 zan 4 zan ankò. Nou tou wè tout bagay sa ap vini sou nou, ebyen nap demontre Ariel. E pi tou map pwofite sou antèn Scoop FM pou m denonse rankont Ariel avèk Fridja ap fè. Pèp ayisyen tande byen, rankont Fridja avèk Ariel yo nap pale la. Lè w pran Fritz Jean, an 1998, nou sonje, lè Frantz Joseph sou prezidan Aristide, li te sa n rele gouvènè Bank Santral. Fritz Jean te anba l. Tande byen wi nasyon an, Fritz Jean te anba l. Kounye a, Frantz Joseph, an 1998, 1999, sou prezidan Preval, Fred Joseph li vin minis finans Fred Joseph vin minis vin minis minis finans rapid yo monte Fritz Jean kòm gouvènè bank santral Fred Joseph avèk Fritz Jean an 1998 1999 yo retire koze dola tò dijou a anndan bank santral epi yo remèt bank prive yo li Depi lè sa a, Bank Santral, lè kesyon to di jou, li sèlman konstate, tande vèb la wi, li konstate sèlman, men se pa li ki bay to di jou, paske yo rantre landan l. Jodi an, m pa ka konprann sitiyasyon sa ki la a, pou mwen, menm 2 demolisè sa yo, 2 mesye demolisè sa yo kite mesye bank yo, e ki gen anpil enfliyans non sèlman anndan peyi an, non sèlman o nivo entènasyonal. Pèp ayisyen, nou pa pou kò nou jodi an. Si nou wè, te gen Montana, li te gen Daniel Foote ki se Clinton, li te gen aa, li te gen tèt Lavalas lan, m pa pale de baz Lavalas la, li te gen Saniele el te konometan, Moun sa yo, malgre te gen lòt politik ladan l, yo pa ka enstale swadizan joutjan avèk yon eleksyon sekon degre. Sa yo te konn fè an 1800 konbyen, eleksyon nou te rele, sa n rele, ki te etabli opouvwa an pi kapab. Ou wè jodi an, nou pa nan sa ankò. Nou te kraze Montana. Yo fè lòt demach ankò, nou stope yo. Yo pa ka vin mete gouvènman nan vizaj nou la, nou pèp ayisyen. Toutan yo pa mete yon moun Moun ki pou pran pouvwa a, se moun ki pa lye a sistèm bankè la. Se moun ki pa lye a sektè ekonomik sa. Yo gen dwa yo pou yo viv anndan peyi a. Men se pa yo ki pou enpoze nou ankò moun ki pral fin fè eleksyon pike kole. Gade kote yon eleksyon pike kole mete nou. Ou wè? Ou wè kriye n ap kriye? Ou wè kriye n ap kriye? M kwè Scoop sonje lè m t ap pale Jeremi M te di pèp ayisyen yo, si Moyiz Janchal pa pase nan eleksyon an, nou pral kriye, e nou p ap kriye dlo non, nou pral kriye san, paske m te wè se sektè ekonomik lan ki ta pral mete prezidan an. Enben jodi an, pèp ayisyen, lè nou gade sitiyasyon ki la a, nou pa ka rete pou n ap gade avèk yon Aryèl, bon m site pou peyi a tande wi, 1 yon Aryèl ki monte gaz nan pri sa a, Yon Ariel ki monte e ki mande Bank Santral finanse defisi bidjetè la pou li. Yon Ariel, jodi an, k ap fè tout kalite bagay tèt anba, k ap livre peyi an ba etranje. Yon Ariel Henry k ap pwovoke nou atravè minis afè etranjè l la nan Nasyonzini. Èske jodi an nou menm, peyi an, se pou yon ti gwoup moun? M pa kwè sa pèp ayisyen. Nou se yon gran pèp Son pèp ki kouche lan libète, son pèp ki konpwann byen avèk vwa jodi an, son pèp ki gen dimansyon, skoub, nou, nou bay tèt nou manda, se yon moman ki detèminan pou n kraze sistèm k ap manje nou, k ap mete nou nan sanyera jodi an. Senatè Moïse Jean Charles, e. Bon, pratikman nan entèvansyon w lan la, ou di ke ou rejte, ou denonse dyalòg ki genyen, rankont ki genyen an fèt antre Fritz Jean e Ariel Henry. Ou menm tou ou wè. Pou Ariel Henry a li dwe kite pouvwa a se ke anpil sektè mande, anpil moun ki nan popilasyon an mande. Men pratikman pou l kite pouvwa a, fòk gon fòmil, fòk gon dyalòg e jiska kon di kontrè, dyalòg sa mwen kwè fò l fèt avèk les forces vives de la nation, lè sektè politik, lè fòs politik. Nou nan sityasyon Ou pa gen yon prezidan ki mouri kote ke gen yon prezidan, yon premye minis ki vin ranplase l e rapid pou fè eleksyon. Ou pa gen yon prezidan tou ki gen yon pwoblèm epi selon jan manda l fini an, se palman an pou yo te kapab konvèje vè li. Ou pa gen yon palman an plas. Ebyen sa vle di kisa? Nou nan yon sitiyasyon de defèt. Lè gen yon kriz, kounye a, ou pa gen yon fòmil ki etabli, ou pa gen lalwa ki etabli, enben w ap chèche yon solisyon ki toujou apwopriye a konstitisyon an, menm lè ou pa ka di ou mete konstitisyon an veye zon, men ou pa gen yon fòmil jodi a pou sa. Ebyen, si w pa gen yon fòmil jodi a pou sa, Ou pa ka rete nan chema tradisyonèl yo pou ba yon solisyon pou pèp ayisyen an. Jodi a solisyon ki pi favorab lan, se solisyon 1 w ap pale avèk moun ki konsène yo. Nou deja rese pou di se yo ki pral konpoze ansanm pou nou non. Ebyen, ou wè se kriz la bezwen fè pwolonje. Lè sa a, yo pral relanmwe, lopital pa ka fonksyone e peyi a pa ka fonksyone. Kisa w pwopoze Senatè Moïse? Nan sa ou gen kòm pwopozisyon nou menm Pitit Desalin ki sa nou pwopoze piske se plat tradisyonèl yo nou menm nou rejte yo. Banm pale avè w. Nou pwopoze nou pwopoze wout e m pral ba w kèk eleman nan fèy de wout lan. Premye bagay nan fèy de wout lan nan 3 premye mwa yo konsèy sa avèk premye minis lan y ap pale avèk tout sektè Y ap konsilte tout moun e pa sèlman nan kapital la, nan depatman yo tou, paske moun ki depatman yo leve kanpe, e pou mete tout moun an konfyans, pou yo etabli yon konsèy elektoral nan entèval 3 mwa sa a e nan entèval 1 an ki pou òganize eleksyon anndan peyi an, men avan fò yo rezoud pwoblèm lapè, lastabilite, tanele sekirite a. Nan dezyèm moman, tout desizyon Ariel pran yo, e m te ka menm di ansanm oubyen avan menm, pwoblèm gaz lan, y ap retire desizyon sa a, y ap kite gaz la nan pri l te ye an. De, twazyèm solisyon, y ap tou rezoud pwoblèm dola a infwa pou tout, ban moun yo dola yo lè dola a vini, epi mete dola a mwens ke 100 goud. E, apre sa, nan katriyèm moman. Yo gen pou mete dyaspora an konfyans, ba dyaspora dwa pou yo patisipe nan lavi politik peyi an, e pa sèlman nan lavi ekonomik nan, oubyen fasilite yo tou antre nan lavi ekonomik nan tou. Apre sa, yo genyen pou nou mete yon gouvènman ki pa genyen ni 19 ni 20 ministè, pa rapò ak sitiyasyon peyi an, yon gouvèneman ki pral gen 9 oubyen 10 ministè. Apre sa, lajan palmantè te konn touche yo, sa n rele depite senatè yo ki pa la ankò jodi an, y ap pran lajan sa yo pou yo sipòte antre lekòl lan, sa n rele paran ki gen timoun lekòl yo. Senatè Moïse, Senatè Moïse. Wi, wi. E, nou ta renmen konnen 1. Pwogram sa a, si l sou papye, ki pati politik ou bay li? Dezyèmman, a ki antite ou diskite de pwogram sa a? Èske se nan tèt ou li ye oudimwens ou te pwopoze l deja sou papye? E ki pati politik w ap diskite avè yo? Èske phtk ladan l? Fanmi Lavalas ladan l? Inite ladan l? AA ladan l? Tout moun sa yo èske yo ladan l? Paske nou poko janm wè dokiman ki gen rapò ak papye sa a. Trè byen. Kisa nou fè? Nou t antann nou. Scoop! Diskite antre nou. Ayiti Deba. Avèk diferan aktè ki konpoze nan kad fèy mobilizasyon yo. Ki aktè senatè? Ki aktè konsa w chita avè l deja? N ap avanse. Senatè Moïse. Nou pran lespri Scoop. Senatè Moïse. Pou n pa sible pèsonn moun. Senatè Moïse Jean Charles. Senatè Moïse Jean Charles. Wi wi. Fò w ti kanpe, se Val. Ki aktè konsa senatè, ki aktè enpòtan piske politik se rapò de fòs. Nou dakò ke ou gen dwa gen yon pwopozisyon, se nòmal tankou anpil lòt sektè e gen pwopozisyon sou tab la. Men ki aktè enpòtan nan kad kriz la la ou chita avè l deja? Pèmèt peyi a gen kèk non silvouplè senatè Moïse. Mèsi. Tande byen. Haïti Débat. Val tout alè m pat salye w paske m pat m pat konnen si w te la. Ok m tou salye w. Mwen la senatè nou te sou ban touch la nou pat kò monte. M pral pale avè nou m ta swete peyi a tande byen sa m pral di la. Wi bay peyi a kèk non senatè kèk non. Nou te di sa n ap fè nou pa pral site non aktè yo ni moun nou rele kòm aktè pou vin Sa ap pote twòp konfizyon si n ta kontakte l. Men nou di, se pa yon nèg Madam Twouyo. Ann ale, ann ale. Se pa yon nèg nou di Madam Twouyo. Li te fè yon eleksyon deja. Anpil moun te apresye sa. Nou te vle kongrajye a li. Malerezman gen ti pwoblèm. Ki fè nou site non e paske gen ti pwoblèm nou di sa pou nasyon wè ki ide e ki kote nou vle ale. Malerezman gen pwoblèm e nou gen yon plan B. Men, nou pa pral oze, mwen menm pèsonèlman, pou m al pran dokiman mete l deyò epi pou m di men ki moun men ki moun. M pap fè sa. E nou di tout moun, gen de sektè ke nou pa lave l anndan peyi an, men nou te di, si nou di n ap pral di men ki sektè, men ki sektè depi kounye a, sa pral kreye konfizyon e sa pral, sa ka gate bagay la nan men nou. Men m ap ransire peyi an, moun nou pral rele yo, oubyen nou rele yo, se pa zanmi Moyiz Janchal. Poukisa m te pa zanmi Moïse Jean Charles? Si m ko zanmi m epi li vin nan tèt peyi an, epi l fè yon eleksyon, yo pral rele yo pral rele eleksyon an eleksyon kontèste, sa pral fè nou pèdi lejitimite si n fè viktwa nan eleksyon yo. Nou di, lè n gade fòs nou menm pitit Desalin, nan tout kat kwen peyi an, nou pa bezwen moun pral vin fè eleksyon pou nou. Nou tou di sa. Nou di se moun peyi a renmen, men ki pa lye a sektè ekonomik tan, an menm tan tou ki pa twò lye Ah sa n rele sektè popilè la men se moun peyi an respekte m pa konn si w konprann e nan sans sa a nou vle mete Ayiti devan nou pa vle se enterè pa nou ki prime m ta swete peyi a konprann nou nou vle se moun ki gen non peyi a respekte e yo menm tou peyi an yo respekte pèp Ayisyen an tou se moun sa yo ki pral fè pati de inisyativ n ap pran yo. Men, men Senatè Moïse Jean Charles, e, ban, banm poze w kesyon sa, èske w panse, e, hum, dokiman w lan l ap fasilman pase konsa, banm di dokiman Pitit Dessalines lan, piske mwen menm on ti jan trè enstitisyonèl, e, si ansanm de fòs ki an prezans la, ki sou teren an, m ap pale de moun ki chita nan yon biwo, k ap reflechi politik, k ap panse politik, oubyen k ap panse Leta. Evidamman yo gen plas yo, piske w pa fè leta san larefleksyon, san lapanse, e lapanse syantifik. Mentnan, ann gade sou sèn nan la, gen de pati politik ki trè enpozant, trè prezant. AAA, e Fanmi Lavalas, gon ansanm de lòt sektè, pa egzanp, le Paleman, jodi a, ki reprezante pa tyè Sena, Se de konpozant enpòtan, de enstitisyon enpòtan. Ansanm akò yo pen e Montana. Èske w panse, e menm lekip opouvwa, èske w panse Senatè Moïse, avèk sa w gen petèt kòm enfliyans, enfliyans ke w genyen, ou kapab enpoze yon dokiman, Donk avèk pwòp pwopozisyon pa w san w pa diskite avèk sè sektè enpozan, enpòtan dan le kad de la de la rechèch doun solisyon a sèt kriz a sèt enpas difisil Senatè Moïse. Trè byen. Epòk nou gentan ap chèche lapè, lastabilite politik. Ayiti Deba. Gen yon desizyon m te pran nan mwa pase yo, m te peye sa anpil. Men lè m ap pran fòt yo, m toujou di jounalis yo, politik lan, se syans lan, se eksperyans epi se letan. Poukisa m te pran swen e m te dakò pou m pran fòt yo? M te di, li poko moman pou nou leve kanpe pèp ayisyen. Li telman fè gen moun ki di a Moise Jean Jacques konn sak fè lave leve kanpe e paske tel bagay li gen minis e sesi sela m di ok yo pa konprann sa nap fè a m te gade moun tana te a kelke mèt de palè nasyonal si m te take Ariel jan nap take l la ekip moun tana tap pran palè nasyonal hahahaha men m te pran letan Menm vazanm gen nan ki konn fache lè yo di nan li lè pou nou lanse bagay la m di non non m di non gen nan ki kite reyinyon yo di moyiz li lè pou nou lanse m di non m di nap pran 22 out lan 2022 yo di m poukisa m di 1 nou nap lanse mouvman nan mwen dat 22 a li senbolik epi mwa out la se mwa enèji bagay ke m pa te dwe di men map detaye sou script pou moun yo tande. M di, Yo di m poukisa se pa nan lwès mwen se nan van. M di m pral pran twòp makaj nan lwès lan, yo pral destabilize l. An n al lanse l nan nò avan, l ap al pote yon, l ap al gen tonbe, l ap al pote yon tonbe politik non sèlman nan lwès men nan tout peyi a. Epi tou tout peyi, mouvman an toujou soti vè al nò. Gen moun ki te dakò avè m, gen moun ki pa dakò. Gen moun nan menm baz mwen ki te menm di, Eske m pa kwè m gon lyen ak Ariel map travay anba avèl? M di non. Si m pa elimine Montana. Nou fin elimine Montana, kè nou kontan. Kè nou kontan. Epi aprè yo parèt ak dosye Privè a. Konnye a nou pa konn sa pou nou fè. Nou di fò n ta elimine dosye Privè avan. Erez pa y ale envite nou nan yon reyinyon ki gen 16 moun ladan l. Pase m gran pase anpil nan yo, yo pa konprann sa k ap fèt la a. Nan tèt pa yo, yo te konnen lè yo pa isit, se pou peyi an, se pou fè yon bon eleksyon, se pou pa Lavalas pouvwa a, objektif ti Desalin e pa sa l te ye non. Yo te pran Aristide. Atravè Aristide, yo ka fasilite nenpòt moun ki antann vle enpoze l nan peyi a. Moyiz Jean Charles pa pè, m nan se E anpil bann javalas, yo pa te fin konprann nan premye tan, men apre yo vin konprann kou sa pa pase. Senatè pa bliye kesyon an non, eske wap ka enpoze dokiman w lan? Eske w pa nan sòt de d'ideyalism politik? Ebyen se poukisa nou pral fè wi, depi nou te fin elimine 3 pion sa yo, loksidan pa konn sa pou l fè, kisa loksidan fè? Loksidan kouri ekrim, yo di ti moy e m te mete twit la deyò lè m te fin rankontre avèk yo. Yo di Ti Mòy, Ha, jan bagay ye la a fò nou rankontre. Yo pa t konnen si m t ap al kanpe anfas Jebata Aristid. Se pa anfas Jebata Aristid m al kanpe anfas li non! M al kanpe anfas Loksidan ki panse yo te ka itilize Jebata Aristid pou ban nou kou a. Ebyen, yo te ban nou yon kou avèk Privè, yo panse menm ti bagay la, kè tout moun te kontan, Privè se lavalas, alòske mwen m konnen se pa vre. Ebyen, nou elimine kou sa a. Depi nou fin elimine 3 pyon sa yo, bon tè an vin sanse pran selib pou nou. Konyè a, konyè a, pa bliye, AA te nan Montana, twazyèm vwa te nan Montana, tèt Lavalas lan, m pa pale de baz Lavalas la non, pase m wè ki moun ki te reprezante Lavalas pou nan Montana. Magalie Commodore yon moun ke nou konn pale avè l, e pa rayi nou wè l men li reprezante yon kouran. Ok? Epi, E lit ekonomik lan tou te prezan Montana. Si nou elimine yo, e nou elimine tou yon pati nan entènasyonal la ki se Bill Clinton, ebyen m remake Pitit Desalin gen yon enfliyans entènasyonal e yon enfliyans nasyonal. Ebyen m di bon, an n lanse kounye a. Epi nou lanse 22 an. Otomatikman nou lanse 22 an, peyi a ranmase l. Kounye a, nou genyen sa n rele an se de priyorite pou n oryante yon bagay. Men sa pou n oryante an, li pa gen dwa pou pitit Desalin oubyen pou Moyiz Janchal. Si n fè sa, n ap defè politikman pou nou. Ebyen, ki sa nou di? Si pèp la reponn, pèp la reponn. 1, N ap elimine desizyon kesyon dola a, n ap elimine Ariel avèk kesyon gaz la, e n ap elimine entènasyonal la ki gou mache prese. Kounye a, nou lanse. Entènasyonal la pa gen sa yo ka fè la a. Kounye a yo vin awogan, yo trete nou de bandi. E kounye a, nou pa ka di nou fin bat tout ekip sa yo epi pou n pran tèt nou kòm gwo moso non. N ap esye. Ebyen sa nou fè, nou desann atè a, nou gade ki moun k ap lanse mouvman yo. Nou gade 1. Li gen yon gwoup ki pran desizyon lanse devan Anbasad de Frans. Gen gwoup mesye e ki te nan prizon yo la, nou gade ouvriye yo la, nou gade òganizasyon popilè yo la, epi nou gade yon seri de notab yo la, nou di bon si se konsa, an n lanse. Ebyen, moun sa yo ki lanse mouvman yo, gen anpil lòt pati tou ki serye anndan peyi an. E m tande, skou m pa site non yo, ebyen, se pa pati k ap fè bri yo panse ki pi serye anndan peyi an non. M gade gen de fòs politik. Ebyen, kisa nou fè? Nou gade mesye taksi moto yo, nou wè se yon fòs politik yo ye. Nou gade ouvriye se fòs politik. Ebyen, nou di n ap konpoze avèk fòs politik sa yo. y ap kòmanse avèk fòs politik sa yo. Sepandan, mesye bank yo an difikilte. Ki sa k pase? Anbasadè yo an difikilte. Lè ke anbasad yo oubyen bank yo bezwen kraze mouvman, yo rele aktè politik yo. Depi lè nou lanse mouvman an, nou ba yo mizangad. Nou di atansyon, tout moun ki nan dwòg, tout lidè politik ki nan trafik zam, tout lidè politik ki nan koze lajan leta, pa vini la a. Pa vini. Lè nou ta bay mizangad sa a, Gon rezon politik pou sa. Ebyen, nou vin dekouvri, nou gon fòs politik, ebyen, peyi a tande nou, peyi a ban nou manda pou nou pale pou yo, ebyen, lè pèp la tande w, ou konn sa, ou konn sa l fè? Sètadi, li, li, li, li, li ba w pouvwa doun fason piblisit. Ou pa ka oze tou pral fè nenpòt ki bagay non. Men lè peyi a tande w, ou ka kòmanse ap tranche nan non l e pou li. Avè ou menm sèl kòm aktè senatè? Ou menm sèl kòm aktè ou kapab kòmanse tranche vwala epi se bon? Non, non, non, non, non, m pa di sa non se ke pou m di ou, m gade ki aktè, m gen, m wè gen de aktè ki konn lanse devan anbasad defans, m wè gen de aktè ki konn sòti site sòlèy yo lanse, Mwen gen 2 aktè ki soti Kafou Agwo ki lanse. Mwen gen 2 aktè ki twouve Petyonvil. M tande Okay lanse. M wè ki moun k ap lanse Okay. M wè ki moun k ap lanse Jeremi. M wè ki moun k ap lanse Jakmèl. M wè ki moun k ap lanse nan Nòdwès, k ap lanse nan Latibonit. M wè ki moun k ap lanse nan Nip. Ebyen m di moun sa m ap kontakte yo. Si se yo ki lanse nan tout peyi a, yo tounen yon fòs politik. Se yo m wè k ap eseye kotije ti kòb. Se yo k ap mennen moun lopital. Se yo k ap leye Kafou Agwo k al lage moun nan prizon. M di a non! Si se konsa, Bon banm kontakte aktè sa yo. Sepandan, aktè tradisyonèl yo oubyen koulè tradisyonèl yo, nou pa nou pa ekate yo. Nap toujou pale avèk yo, men li pi bon poun pale avèk aktè ki aktif yo. Nan ki gwoup daktè ou ye la senatè, nan aktè tradisyonèl yo oubyen aktè modèn yo? Paske si gen tradisyonèl fòk gen modèn. Ou nan gwoup daktè modèn yo? Aktè tradisyonèl oubyen modèn? Nan ki sa ou ye la menm? Ok, se pa nonb de tan w fè ap fè politik se, men se konpòteman w, se diskou ap pote, se sa w ap fè. Banm pran egzanp, banm pran egzanp. Yon aktè politik, li pran 5 jan epi l voye mete fatra sou moniman Desalin nan. Ou wè nou menm piti Desalin, menm si n gen pwoblèm avèk yon dirijan politik, nou pap janm fè l. Ou konn poukisa? Parapò ide n ap pote. pa rapò sa nap vann kòm vizyon. Ou wè nou, menm si mwen menm map goumen, ou pap janm tande m bay moun zam. M pap janm bay moun zam. Senatè Moïse, Senatè Moïse Jean Charles, e ban m poze w dènyè kesyon sa pou n fini. Yon aktè tou ki gon, ki nan tèt yon manifestasyon epi li di Unibank, Pa prese m pa ka al nan radyo pou m di e pa mwen non. Ayiti Deba. Tande byen wi. Paske moun ki fè sa a, li gon aspè ideyolojik e poltik ladan l. An, se sa, e sa ideyoloji goch la? Tande, tande wi. Tande byen sa m di w. Li gon aspè politik e ideyolojik ladan l. M pa ka oze mwen menm kòm goch pou m al di m pa, pou m al di se pa mwen. Menm si se pa mwen ki fè aksyon an, sa ba w 1. Dezyèmman, yon pèp, kote m ap pale, m di fèmen, epi l di brile! Sa se grav lè pèp la di sa. Ki sa nèg bandi yo gen pou fè? M pa kouri pou m di non, pa di bagay kon sa! Nèg bandi yo gen pou pran on sèl bagay, pran nòt. Tande byen wi, nèg bandi yo pran on sèl bagay pou fè, pran nòt de sa ki di an pou yo korije kaye yo. Se sa l ye wi. M panse lide lidè a t ap gen yon atitid responsab pou di non yo pa ka la. Lidè a di wi elèv yo pou yo byen aprann leson an. Okontrè, si m kraze yon elèv popilè, mwen se yon irèsponsab. M pa ka fè sa. Se nèg Bantyo ki gen pou pran leson pou yo korije kaye yo rapid. Okontrè, nèg Bantyo gen pou yo ta felisite Moyiz Jechal kòm yon dirijan k ap pale, k ap pote diskou epi pèp la repete yon bagay. Sa sap ka fè nèg poko gen pou yo felisitem pase nou fè pèp la pale yo tande opinyon pèp la. Dakò senatè. Ebyen ok. Mèsi anpil wi senatè Moïse Jean Charles. Antouka mobilizasyon an demen m swete lemond antye tande banm yon sèl minit soub silteplè lemond antye nou gen pou nou vire kamera nou Gary Popo Charles, Scoop FM, Scoop gen pou mobilize korespondan gen nan Nò avèk yon manifestasyon ki pral gen 5 tèt fadòl, gen moun k ap siyevi sa nan Nò, m ap tou di l pou yo, mwen menm k ap soti Milo ak tout patizan nou, nou pral desann nan kafou abatwa la nan zòn Madeline, nan Petitans, N ap fòse pran moun ki kanpe nan kafou Lacho, nou pral pran moun ki kanpe kafou Kraze Zo, n ap pwolonje vè Ebenezè e n ap pran kafou Ayopò nou avanse, n ap pran Fò Sen Michèl, n ap pran Foujwòl, n ap pran kafou Konasa, n ap pran Chada 1, Chada 2 epi nou pral kanpe kafou Konasa. Nou pral tann Lafòsè, nan Bannann, Abatwa Akò k ap vini e avèk Pay Kawòt oubyen lòt gwoup ki la. Gen lòt gwoup tou ki pral kanpe nan sa n rele Site Lèsko pou ranmase moun ri 1, ri 2, ri Zewo yo ki pral rejwenn avèk moun ki twouve yo nan Temp oubyen Belè oubyen tou nan sa n rele Gawotyè la. Epi tou, ou pa jwenn gwoup k ap soti ri 22, ki pral pran karenaj, ki pral pran Mòn Kalvè, ki pral pran dèyè lopital, ki pral pran dèyè do Jinazon nan. Apre sa, ou pa jwenn gwoup k ap soti nan zòn Vètyè, ki pral pase pran sa n rele Site Dipèp, ki pral pran EPPLS, ki pral pran Kafou San Rezon e ki pral pran sa n rele Kafou Sèt Filomèn. epi ki pral plonje vè Bayè Boutèy e ki pral pase vin rejwenn nou nan zòn sa n rele Woupa Samari. Nou pral bay wonn vil la, nou pral fè tout wonn vil la, apre nou pral bay diskou an Vètyè, kote nou pral pale avèk ni Ariel ni sa n rele Sekretè Jeneral Nasyonzini an pou montre lemonn e Kabarè, epi tou Sen Mak, Gonayiv, e Nòdès ap frape Wanament, Wanament, Wanament se byen li la, Wanament ap frape demen, epi tou Plato Sid ap frape e Nòdwès ap frape. Kidonk, demen, peyi an pral souke pou l montre Guterres se pa bandi ki nan lari a ni se pa kontrebandye, men se moun ki grangou, se moun k ap mande depa Ariel, se moun ki di ba yo dola yo, se moun ki di yo bezwen sekirite, se moun ki di grangou bank tiye yo, se moun ki di. Pou gaz la rete pri ye an se moun sa yo k pral pran lari a e se moun kap mande demisyon Ariel. Mèsi anpil senatè Moïse Jean Charles m gon mesaj ekstrèmeman enpòtan mesye pou m bay anvan nou ale paske nou pral pran nou pral pran son anvan nou ale mesaj sa se pou Ariel Henry de manyè spesyal se yon mesaj de mèd sèndè. Aa lopital la. Lopital anba a, ki sou Kanapevè a. Med Center a resevwa ant 300 a 400 moun chak jou. E lè yon moun al nan yon lòt lopital, depi yo pral voye moun nan al fè egzamen, youn nan kote yo di l pou l al fè egzamen yon kote de referans, yo di l al nan Med Lab. Med Center a, li gen yon depatman dyaliz. Ayiti depa. Donk moun pou ki fè dyaliz chak 2 jou oubyen chak jou, chak 3 jou, moun sa depi yo pa fè dyaliz la yap mouri menm jan ti nonm sot mouri a ok menm jan ti nonm sot mouri a. E Marco ou tèlman gen rezon Jacques Edouard Alexis se yo oblije evakye misye yal avèl aletranje. Evidaman. Paske pa gen kote pou misye fè dyaliz anba. Pa gen kote pou yo pa ka fè dyaliz. Donk yo pa ka fè dyaliz anba. Epi yo gon sant de radyoloji. Scoop! Yo gon sant de radyoloji tou. Se kote yo fè skanè lè yon moun frape nan tèt yon kote. Yo fon skanè pou moun nan. Donk sa vle di ke anba yo fè dyaliz, anba yo fè skanè, anba yo fè tout kalite egzamen e yo di m ke yo fè. De mesaj la pou de moun, de antite. Wi. Pou nèg ki bare anba yo e pou gouvènman. Wi, men map di pou moun jwenn gaz pou yo fonksyone. Bon. Donk nou genyen de son puiske nou pral swiv minis afè etranjè a la ki pote pawòl gouvènman an kote li selon pa egzanp Abel Descoulines son mansonj deta e Moïse Jean Charles mande pou y al bare misye. Poko. Talè w te di w bare an, ou bat ou vye l. Kote misye bare avèk bagay sa puiske ansyen minis afè etranjè la te la kòman misye rele ankò a? Bocchit Bocchit te dèyè l avèk anbasadè Antonio yo tout te dèyè misye Antonio Rodrigue Nou wè vizaj mesye yo chanje. Nou te sezi paske pa gen moun ki te bay misye sa kòm mesaj. On attend l'acte. Non, fò yo revoke misye. On attend l'acte. Sa se Claude. Claude t ap fè bon bagay. Monsieur le ministre. Je voudrais tout d'abord exprimer mes pleuvés fous merci mè à la présidente. Pour avoir bien voulu organiser cette réunion d'information sur la situation en Tahiti. et d'avoir accepté que le gouvernement haïtien puisse y participer. C'est le témoignage de l'intérêt particulier de l'engagement manifeste du Conseil pour Haïti et son peuple et sa bonne disposition à aider le gouvernement dans la recherche d'une solution durable aux problèmes multiples et complexes auxquels le pays est confronté. À cet égard, je tiens à saluer le travail réalisé par le BINU et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime, et pour les efforts déployés dans un contexte aussi difficile afin d'accomplir le mandat qui lui avait été attribué par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions. Je voudrais aussi remercier les différents intervenants pour leurs remarques judicieuses. Nous en avons pris note. Madame la Présidente, point n'est besoin de souligner l'importance de cette réunion qui arrive à point nommé. En effet, il permet au gouvernement, par mon organe, d'informer le Conseil des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, des efforts que le gouvernement est en train de déployer afin de l'améliorer et du même coup de présenter à la communauté internationale ses attentes en vue de nous permettre de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle qui a trop duré. Le 12 septembre dernier, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays suite à la décision du gouvernement de cesser la subvention des produits pétroliers, entraînant du même coup l'augmentation des prix du, du prix des carburants. Cette décision, quoique difficile, était un impératif car l'État perdait un total de 400 millions de dollars par année. D'autre part, il s'agissait d'assainir les finances publiques en adoptant un budget d'austérité par des réformes macroéconomiques. Le gouvernement a entrepris une grande réforme au niveau de l'administration générale des douanes pour lutter contre la contrebande augmenter les recettes douanières et freiner l'entrée des armes et des munitions dans le pays. Ainsi, ces mesures ont permis à la douane de collecter pour le mois d'août près de 8 milliards de gourdes, soit une augmentation de plus de 40%. Utilisant cette augmentation des prix comme cheval de bataille, les conséquences sociales à court terme inhérentes à cette mesure ajouté également à leur mécontentement contre les réformes douanières et l'adoption prochaine de nouvelles mesures. Les pêcheurs traditionnels en eau trouble qu'on trouve dans le secteur politique et dans le secteur privé des affaires ont mis à exécution leur plan pour créer une situation chaotique dans le pays. Ils ont utilisé les gangs lourdement armés pour paralyser le fonctionnement de tous les départements géographiques du pays, en bloquant les principales artères de la capitale et des villes de province, en pillant et brûlant des édifices publics comme des tribunaux de paix, des centres carcéaux, des entreprises du secteur privé, des locaux de certaines banques commerciales et des entrepôts des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNOPS, l'UNICEF, Caritas. Plus d'une vingtaine d'écoles ont été saccagées et pillées dans le département de l'Artibonite. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Madame la Présidente, je souhaite exprimer devant le Conseil la grande préoccupation et l'inquiétude du gouvernement haïtien face à cette grave situation. Je voudrais également mettre l'accent sur les conséquences catastrophiques que les actions délétères des gangs alimentées par certains secteurs économiques et quelques secteurs politiques causent à la société et leurs effets dévastateurs sur l'économie nationale et sur le quotidien de la population. Les conséquences sont extrêmement graves les manifestations violentes et destructives, ainsi que les difficultés rencontrées dans la livraison et l'approvisionnement du pays en carburant à cause du blocage des routes imposé par les gangs armés au niveau du terminal pétrolier de Vareux complique davantage la situation économique déjà précaire du pays. Le carburant étant un produit transversal qui concerne toute l'activité économique une telle situation est de nature à paralyser l'État et à jeter le pays dans une paralysie presque totale. Pour cause, certaines entreprises privées menacent de plier bagages et de se relocaliser ailleurs. Le parc industriel de Caracol, l'un des plus importants du pays, vient d'annoncer l'arrêt de ses opérations hier dimanche faute de carburant, ce qui pourrait faire perdre 12 000 emplois dans un contexte de croissance économique négative. De plus, la fermeture de certains hôpitaux est enregistrée faute d'approvisionnement en carburant et la réouverture des classes déjà reportées au 3 octobre prochain reste hypothétique. Dans cet ordre d'idées, nous remercions les initiateurs de la réunion organisée le 23 septembre dernier sur le Basket Fund, ainsi que les États qui ont fait des annonces de contribution en vue de supporter le travail de la PNH. Pour faire face à ces actions de terrorisme, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration de la communauté internationale. Il nous faut barrer la route à ces fauteurs de troubles, promoteurs de la violence qui profitent de l'instabilité chronique d'Haïti pour s'enrichir dans la contrebande, le trafic de la drogue, des armes et des munitions. Dans ce contexte, les auteurs directs et intellectuels des actes criminels et terroristes, notamment se perpétrés ces derniers jours, seront réprimés avec la dernière rigueur par la PNH et déféré par devant la justice qui participe d'une façon ou d'une autre aux activités criminelles de sécurité dans le pays. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour en finir avec le phénomène de l'insécurité dans le pays. Madame la Présidente, de ce fait, la priorité de l'heure est le retour à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de la sécurité et le dialogue politique, condition essentielle pour la tenue des élections générales, le rétablissement des institutions démocratiques et républicaines, ce qui permettra d'adresser les questions sociales et économiques. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que présentement, des négociations sont en cours et nous espérons qu'un accord politique pourra être trouvé sous peu, ce qui permettra le déblocage de la situation. Le Premier ministre n'a jamais ménagé ses efforts et est toujours resté ouvert pour poursuivre le dialogue, seul moyen de résoudre la crise politique. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à deux doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui pour la population civile entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Les autorités, le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène, les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons une déclaration sur laquelle c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser la satisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays en fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons, tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit. Les, appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés par la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé. les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait six ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement d'une grande partie du Parlement ont expiré, y compris dans le, problème, dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. problème bien moins grave dans notre région suscite les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat un chat, soit reconnaître que vous appliquez le deux poids deux mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir euh, les moyens de véritablement les aider, sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas aux résultats désirés. S'agissant du euh, le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers et les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement